Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti y konpri nan entènasyonal la. Mezanmi bagay yo rèd nan moman an la pou Izo 5 segond, lapolis nasyonal ki tap fè bodn gad, lapolis nasyonal ki te sou brenzeng ni jounen vandredi. 30 desanm 2022 a nan zòn Petyonvil, yo mete lamen nan pat kasav madanm Izo avèk 3 lòt moun nan Petyonvil ki tap tante fè kidnaping sou yon mèt klèb anndan nan Petyonvil. Ebyen m pral site non moun sa yo e aprè m pral ba nou detay konsènan sa k. pase a kòman operasyon sa a mennen nan klèb sa a anlè Petyonvil. Daprè ògan près odyovizyèl lapolis la ebyen yo mete deyò yon lis non la ebyen ki se Cynthia Jean li menm li se madanm Izo 5 segond oubyen manman pitit Izo 5 segond. Lapolis arete Ronald Pascal Lapolis arete ankò Roscar Davidson avèk Frantzlène Lamour. 4 endividi sa yo nan moman an la yo deja dèyè 4 miray. 4 endividi sa yo yo pale tankou Rosinyòl, yo eksplike, yo bay tout detay kòman yo ta pral kidnape pwopriyetè klèb sa anlè nan Petyonvil. Ebyen moun sa yo. M pral pèmèt nou gade yon ti bagay la, m pral pèmèt. Nou ki mal kite nou avèk yon ti video la ou konprann yon fason la pou nou kapab wè kòman bagay la ye madam sa li menm ki se Cynthia Jean kap esplike kòman yo ta pral kidnape moun yo enfòmasyon ki rive jwenn nou lè nou menm nou mete dron nou anlè bagay la se kisa li ye 4 moun sa yo se moun ki nan baz izo 5 segond Cynthia Jean se manman pitit izo 5 segond moun sa yo yo anlè jalouzi men genyen yon pwopriyetè klèb. anlè Petyonvil. Cynthia Jean, Davidson Oscar, Ronald Pascal avèk Frantzlène Lamour, ebyen 4 moun sa yo, yo debake nan klèb la. Lè yo debake nan klèb la, yo pran pòz yo vin konsome menm jan avèk tout kliyan. Pandan se tan, se dwòn yo y ap mete anlè pou yo wè kòman yo kapab kidnape mèt klèb sa a. Ebyen mèt klèb la li menm ki te deja sou brenzeng li, ki konprann bagay la, epi lapolis tou ki pat twò lwen nan moman an, enben yo fè yon kout fil, yo fè lapolis fon parèt nan moman an, epi menm kote lapolis parèt, yo poze lapat nan pat kasav moun sa yo, moun mwen sot site non yo la a, kidonk lapolis li deja. arete tou lè 4 moun sa yo e tou lè 4 moun sa yo, yo eksplike, yo bay detay konsènan jan bagay la pase a, kidonk mwen menm m pral kite nou tande moun sa yo youn apre lòt ki t ap eksplike kòman yo ta pral fè kidnaping sa a. Nan moman n ap pale a la, moun sa yo, yo deja nan dcpj, kidonk lapolis avèk lajistis nan peyi Dayiti ap fè ce qui est de droit. Antouka, Izo 5 segond li menm, li pran frap. Manman pitit li jou. Se sa m te tande de li. Apre sa, gen yon lòt jenòm ki zanmi ansanm avè m. Epi li te gen yon zanmi l ki te vin kote l. Yo di konsa ke zanmi l lan ap pale avè l, yo di konsa mesye sa yo ki vin bò y anndan an. E ankèt yo vin mennen pou yo ka kidnape mèt klèb lan. Se nan premyè odisyon li devan anketè dcpj yo, Cynthia pa t vle bay verite sou ki moun ki papa dezyèm pitit gason li an fwa sa a. Jèn dam nan k ap viv nan Vilaj de Dye deside kolabore. Chèf gang an Vilaj de Dye. Men lè m t avè l, li di. Lè m t avè l, bòt koko m kisa m te. Lè m t avè l, mwen t ko konn ki sa l te ye. Lè m vin konn ki sa l te ye, m vin bay vag. Mwen bay vag. Malgre Cynthia vle montre volonte li genyen pou li di laverite, men pawòl li yo sanble pa fin twò klè sou depi kilè li pa nan relasyon ak Izo, ni ki kote li jwenn lajan pou fè boutik li an. Bon, mwen menm m t a Izo an 2017, m te vin kite, m gen 4 an depi n kite ansanm avè l. Wi m antre m gen kay lè fini m gen yon biznis anndan bagay glase petyonvil la se mennaj mwen petyonvil la ki fèm vin petyonvil telefòn mwen nan men nou m konn ekri l nou wè m ekri l menm nan mesaj telefòn mwen la menm nan mesaj mwen li pa antre wi gen de lè m ekri l li pa antre nan mesaj mwen sa k fè m te ekri l li banm repons sa m di a si moun mwen an fò m fè m yon kay pou li. Apre sa, li ekri m, li di l ap ba l yon bout manch. M di timoun nan ap fè po, po, po. Li di l ap ba l yon bout manch. Depi lè sa, l ap tann li grandi. Kòman l te di li? Li di l ap, swa lè l gran konsa, l ap ba l yon bout manch. Mwen menm m te reponn li, di sa, sa timoun nan konnen nan sa l ap di a. Se sa m te di l. Franchman, m pa t la. Lè m te fè ka Izo, l te konn ban m senksan dola. Senksan dola ameriken? Ayisyen. Chak jou? Non. Chak wi jou. Boutik la, lèl banm on kòb m sanble. Dènye fwa ak poum li te 3000 dola. Paske kisa w vann nan boutik sa? Boutik la se bay koka, sevenop mwen vann la. An gwo? Non. Espas kote w fè boutik la kès ki ba ou? Se pa moun ki banm. Ok nou jis ou jis pran? Non Mannik mande yo dil met pran. Kiyès ou mande a? Moun ki anndan yo. Ki moun anndan sa yo? On mesye ki tap dirije anndan. Ronald, 26 lane, ki fèt nan komin Kenskòf, men k ap viv pou kouwè li la nan zòn Jalouzi, pa janm manifeste pyès jalouzi pou Cynthia, manman pitit chèf gang vilaj lan. San poze mennaj li kesyon kote li jwenn lajan pou l fonksyone, Ronald Pascal kontante l sèlman. Pil chef de gang nan peyi dayiti yo fè anpil anpil anpil lajan ben lajan sa yo se yon bann lajan sal se lajan yo fè nan kidnaping se lajan yo fè nan move kondisyon ebyen izo 5 segond li menm madanm ni oubyen manman pitit li deja nan men lapolis. Youn ap gade figi madanm lan la mezanmi, yon gwo madanm byen gra wi la, avèk yon lòt demwazèl, mezanmi tout moun sa yo yo nan men lapolis epi 2 jèn gason, 2 jèn gason sa yo yo pa gen anpil laj non. Antouka la famiy se konsa, se konsa bagay la ye, Izo 5 segond li menm li pran yon frap. Lòt dosye nou prale la nan zòn Grandans peyi Dayiti, enben lapolis nasyonal ansanm avèk. Politik, BLTS, baf, yo menm ki te sou brenzenn yo, yo te mennen yon operasyon nan zòn Grandans peyi Dayiti, yo mete anba kòd lòm dafè Etienne Philippe di Pipo, enben misye arete avan yè ki te jedi 29 desanm 2022 a nan Grandans peyi Dayiti, e selon sa yo repwoche misye, yo di misye enplike. nan divès zak malonèt, pami yo enfraksyon, evazyon, eskwokri, uzaj de fo, asosyasyon malfetè. Ebyen, sa yo di ankò? Yo di, misye te jwenn liberasyon n jou ki te 4 avril 2022 a. Misye te nan penitansye nasyonal. Ebyen, misye ta sanble peye pou yo libere l. Nou konnen gen. Pil nèg nan peyi dayiti gwo chèf jij komisè gouvèneman nèg yo ap pran lajan nan men moun kap fè krim nan men yon bann kriminèl notwa gwo kriminèl yo pran lajan nan men yo yo libere yo e te gen yon bagay ki tap pale yon sèten nèg yo ap pran pòz yap chante antèman prizonye yo di prizonye mouri yap chante antèman epi se lajan nèg yo tap pran pou libere anpil prizonye nan peyi Dayiti. Antouka, nèg sa li menm ki se Etienne Philippe li deja anba kòd lapolis repran misye ankò pou pi rèd. Kòm toujou la famille yon maximum de kòmantè, yon maximum de pataj, mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? à la prochaine.